Gloire à toi, gloire à jamais! Rip! Humm! Nan kay kote premye minis Ariel Henry te kwaze ansanm avèk Badio a, se la FBI kwaze ansanm avèk premye minis lan, li poze l kesyon sou asasina prezidan Jovenel Moïse. Manman! Chache pit komanse mete sèch pou fè kòd ret fokis pase nèg mango a pral nan kouri nan jou kap vini yo la Check the boom frè se sè byen eme gen nèg aktyèlman la ki komanse fè malèt yo pwiske se dènye vandredi sen yo ap wè nan peyi dayiti humm. Pa twò lontan gwo machwè won k pral chavire, relasyon legliz episkopal ak Vitelòm, relasyon Vitelòm ansanm avèk Rodolphe Jaar ki deklare l koupab nan asasina Jovenel Moïse, relasyon ebyen Dimitri Vorbe ansanm avèk ex minis jistis la Bertho Dorcé trafik zam port de paix. Medam matmwazèl e mesye m pa kache di w tonnè la kraze yo kòmanse rale pye asasen yo youn aprè lòt e n pral ede w konprann dosye a FBI debake kay prezidan jij Waltè Vòltè plis pase 8 mwa l ap enstwi dosye a li pat janm al kay prezidan kisa k pase. Hehehey tou manti pa fon depi w gen pasyans wap jwenn verite mwen envite w rale chèz ou chita fouco zanmi enfo paw rantre lakay ou se yon plezi tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire san mete bonjour bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi. Mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mèsi paske w like, mèsi paske w abone, e mèsi paske w pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa, si w fèk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon pa w la pou w pa rate okenn videyo. Zanmi pa w, Fouco. Nou te gen chans prezante ou yon ti kont. E kont sa ki se te, Chouk bwa nan mitan lanmè. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante repons lan se lonbrik. Ann pa ti krikrak pou nouvo kont nou genyen, Fizi kout, tire lwen. Fizi kout, tire lwen. Pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la. Sa ap fè nou plezi anpil. Gwo nouvèl, mounanm yo, byenvini! Se sou TAK 509 ou konekte. Nenpòt kote ou ye, depi w se Ayisyen, ou dwe konn tout sa k ap pase ann Ayiti kou aletranje. Pa bliye abòne, kòmante, layike, pataje videyo a pou travay la kapab avanse Zanmi pa w Fouco. Zanmi pa w Fouco ki rantre lakay ou, medam, matmwazèl, zenmesye, nan lè sa a. Jezi Kris te deja kloure sou kwa a, li t ap di, Papa, Papa, padone yo, yo pa konn sa yo ap fè. Mwen remèt nanm mwen nan de pla men ou. Men jounen jodi a, parapò avèk sitiyasyon peyi Dayiti ap konnen, Eske pèp ayisyen ka kwaze bral poul di papa papa padone yo yo pa konn sa yo ap fè men non nou gon peyi poun sove men se jezi k regle bagay nam se pa nou menm lavni yon peyi pa depann de bon kretyen men pito de bon sitwayen konsekan medam madmwazèl e mesye genyen ansyen anvwaye spesyal lèzetazini pou ayiti a Daniel foot. Ti konpè sa a sou Twitter ki deklare, Mwen aprann de bonnes sources, FBI debake kay Ariel, kote l te kwaze ansanm avèk Joseph Félix Badio, 4 mwa apre asasina Prezidan Jovenel, apre l te fin di l pa rekonèt Badio. Ebyen, FBI poze Ariel anpil kestyon. sou dosye asasina a. E lè l fin poze l kesyon frèzesè byeneme, Daniel Foot pral poze premye minis lan kesyon sa, Èske l pataje ansanm avèk popilasyon ayisyèn nan sa FBI t ap di l yo kòm etandone l ap travay pou lepeyi, pou lapatri? Machanzini, machanzini. Medam, matmwazèl, se mesye pandan dènye moman yo la, ou kapab wè gon pakèt dosye yo te fèmen sou yo, yon sèl kou y ap soti voup voup voup voup voup nan larepiblik. Men, se kwa listwa? Gen bagay pou konprann. Kite m esplike w. Sa FBI te vin fè kay prezidan? Poukisa Pandan mesye yo ap kreye tout mannèv pou etenn dosye a epi voup FBI debake nan dcpj gentan tande mèsenè. Tandiske mèsenè yo la, jij nan peyi Dayiti pa janm tande yo, 5 jij pase sou dosye prezidan yo poko tande youn. Men poukisa FBI retounen kay prezidan an? Medam, madmwazèl e mesye nan jou pase yo, ou genyen Rodolphe Jaar. Rodolphe Jaar ki te patisipe nan touye prezidan Jovenel Moise, selon sa l di, se paske apre asasina a, li ta pral jwenn franchiz, li t ap gen aksè pou l fè biznis nan peyi a jan l vle. A se li menm, li travay pou l gen franchiz, li touye pou gen franchiz. Donk, yo t ap rekonpanse l. avèk dosye franchiz pou ke li kapab achte epi vin revann nan peyi a. Èske ou konprann? Rodolphe Jaar sa frè e sè byeneme ki deklare li koupab, li konsyan l te patisipe nan touye prezidan Jovenel Moïse. Paske li te gen kay li, li mete l disponib pou mèsenè yo. Li te tcheke zam. E non sèlman sa tou, li peye ajan usgpn ki t ap sekirize prezidan an. Lè ekip Delta ki te gen 8 nèg ladan l, ou sonje 3 kolonbyen ki te mouri yo nan jou aso a te lanse a, ebyen 3 mesye sa yo te fè pati de ekip Delta a. Ou genyen James Saulage, ki te fè pati de ekip Delta. Ou genyen Kolonèl Mike, ki te fè pati de Delta a, frè e sè byeneme. Ak divès lòt ankò, pase se 8 yo te ye, ki te antre andedan chanm prezidan an. Ebyen, Jaar deklare, li te peye ajan USGPN ki t ap sekirize prezidan an. pou ke yo te bay baryè lib pou bay ekip Delta pase epi pou lòt solda yo dèyè pou yo mare yo met atè pou yo rantre andedan chanm prezidan an pou yo al asasine l. Medam, matmwazèl e mesye, Rodolphe Jaar ansanm avèk John Joel Joseph pase pran Vitelòm Inosan. pase pran nèg sdp yo al tonbe sou premye minis Ariel Henry se kòkòt ak figaro mesye sa yo ye. Donk hier FBI ki debake kay prezidan an Ansanm avèk kiyès silvouplè? Jij ki sou dosye asasina prezidan an. Jij sila a gen plis pase 7 mwa konsa depi l ap enstwi dosye asasina prezidan Jovenel Moïse. Jij la pa t janm deplase yon jou pou l t ale sou sèn de krim nan malgre l souye deja, pou l t ale sou sèn de krim nan pou l eseye gade kòman sa te fè la, kòman sa te fè la, pou l konnen kot kay prezidan te ye nan chanm nan etsetera. Li pa t janm fè sa yo. Men poukisa se lè ajan FBI debake, li debake tou l al kay prezidan? Tout la sent jounen w te tande gon konfwontasyon, konfwontasyon, men ou pa janm wè ki abouti ansanm avèk on mèrd. E mèsenè yo menm yo stil nan prizon, yo pa janm ka tande yo. Avèk Ja ki deklare l koupab nan dosye asasina prezidan Jovenel e l te pwomèt l ap kolabore ansanm avèk dirijan yo. Donk fason Jaar patisipe nan touye prezidan Jovenel Moïse, frè se sè byen eme, li tap pase tout vil nan prizon. Kom etan done l negosye, li deklare l koupab, li rekonèt sa l fè, e l prè pou l kolabore, pou l bay dè detay, e byen li kapab pase ant 20 a 30 lane nan prizon. Lè Jaar fin fè deklarasyon sa ou kapab wè frèzesè byeneme FBI debake nan peyi Dayiti. Siman li bay enfòmasyon sou kèk mèsenè paske gen yon to gen plis pase 16 mèsenè andedan penitansye nasyonal yo debake yo tande 4. Donk 4 sa FBI tande a 4 sa se pa nenpòtre ki. Men sa w tande a frè e sè byeneme, 4 sa yo siman yo gen dosye nan men yo, yo bay. Apre yo fin tande yo, yo debake kay prezidan Jovenel Moise. Men, medam, matmwazèl e mesye, avan menm FBI debake pa bò isit, gen yon repòtaj la polis mete deyò. Men, pandan tout tan pase yo, m kwè la polis nasyonal gen tan prezante 2 konferans pou la près, youn nan mwa janvye, e dènyeman la yo sot bay youn. Nan 2 konferans sa a yo bay la frèzesè, yo pa t mansyone dosye legliz episkopal. ni tou yo pa t mansyone dosye zam ak bal Port de Paix yo. Epi toutakou, voup! Ebyen, baf! di, men ki sa k pase nan dosye Legliz Episkopal la? E men ki sa k pase tou nan dosye. zam ak bal port de paix, yo mande ansanm avèk jij Walter pou mare Bertho Dorcé. Men depi kilè Bertho Dorcé pa minis jistis? Poukisa se kounya yo ap mande mare l? Gen kestyon pou poze. Medam, matmwazèl e mesye, peyi a gen mèt tande. Peyi a gen mèt. Gon seri de nèg nan peyi a ki konnen entèl se vòlè, entèl nan trafik zam, men l pa ka fè anyen kont li, men lè se blan ki di l, mete entèdiksyon depa dèyè entèl, di pou yo mare entèl, ebyen la pa gen wout pa bwa, l oblije di l. Èske w konprann sa m ap esplike w la la a? Ebyen medam matmwazèl e mesye lè w pran Vitelòm, ki di ke li patisipe nan touye prezidan l pa kache l. Li di Ariel kote w ye jounen jodi a fò w pa bliye ki lapli ki te leve pwa mawon w. Se san ki te koule, se Jovenel m nou manje ansanm, se 2 fwa m kwaze avè w nan otèl. M pa konn si yo te gen tan bon pèp ayisyen. Donk nou dwe m, m depanse. E Vitelòm inosan frèzesè raplew mesyedam zenith yo pase pran SDP te vann li kòm yon òm dafè nan taba ebyen òm dafè sa fè konnen li depanse lajanl nan rapò dcpj a ebyen misye te bay zam tou pou tal touye prezidan an. Donk kounya la a frèz e sè, ann eseye gade lyen an. Si Rodolphe Jaar deklare ke l koupab, li pa ka pa pale de Vitelòm Inosan son ami, i pa ka pa pale de Premye Minis Ariel Henry son ami, li pa ka pa pale de chèf polis la son ami, li pa ka pa pale 2 nèg check 2 boom di i e Don kato li paka pa pale de SDP eske w konprann sa map di w la la ebyen baf mete rapò deyò fè konnen legliz episkopal ap finanse chèf de gang vitelòm nan taba. e chef de gang vitelom nan taba genyen lovni jean louis yo mare ebyen dam sa se nan fyev vitelom li rete menm nan espas 8 mwa frèz e sè byeneme legliz episkopal rantre san sik konn tenè e selon rapò baf la se depi 2017 yo nan sak pasa anba raje a yap antre zam ak bal Y ap fè trafik nan peyi Dayiti. Y ap finanse baz Izo. Y ap finanse baz Vitelòm. E Vitelòm te kanpe rèd taba wi. Ou raple w frè se sè Byeneme yon ansyen depite. Men malye Vitelòm. Yo sanksyone l wi nan trafik zam la. Rive kafou marasa nan epòk peyi lòk se desann vit, leve dèyè machin li se wip wip wip 9 milimèt ap pase. Rive Taba menm kout bwa a, pase ant Dèlma 19 a Dèlma 17, zòn mache se radòt se 9 milimèt yo ap lonje bay jenn gason. Ebyen zam sa yo ki kote yo te jwenn? Se legliz episkopal kantrave yo wi. E menm alye Vitelòm yo wi. Donk kounya la, pou Vitelòm te jwenn zam pou l bay pou touye prezidan, kiyès ki vin avè l? Legliz episkopal. Donk, nan zam legliz episkopal ap rantre yo, siwman Vitelòm jwenn ladan pou t al touye prezidan Jovenel Moïse andedan lakay li. Pase yo achte gwo zam pou pote pou fidèl Vitelòm. E medam, matmwazèl, e mesye, gade lyen an. Ou kapab wè Vitelòm deklare pou te monte Fantom 509 ansanm avèk chèf polis la, se li k di l. li te kontakte lapli, li te kontakte izo, li te kontakte lanmò san jou pou te monte kowalisyon kriminèl pou mache touye pou ke Doktè Ariel Henry te arive kote li ye jounen jodi a. M vle w konprann sa k ap pase. Donk, an menm tan yo debake nan peyi Dayiti, pou w vin kesyone on seri de moun, an menm tan tou ou wè voup dosye legliz episkopal repase monte. Men, frè se sè byeneme raple w, se depi an jwiyè wi yo te sezi kagezon zam ak bal legliz episkopal yo. Poukisa se kounya dosye a remonte, poukisa se kounya rapò ap soti? Kite priyè ann pran kantik. Lè w tonbe nan dosye Port-de-Paix. Premye jiyè 2022, ki sa k pral pase? Ebyen, yon kagezon katouch bal debake nan Pòdepè nan bato Miss Lili. Te gentan gen machin ofisyèl ki t ap tann katouch yo, e l pa lòt ke Bèto Dòse pase l te nan blòk la. E l te menm rive Okap, li arete moun ki t ap gade l nan zye, pèp ayisyen. e dcpj pral mande ansanm avèk jij enstriksyon tribinal premye enstans Pòtoprens lan pou mare minis jistis la e tandiske raple w se depi nan desanb wi m se depi nan desanb yo sanksyone l frè e sè byeneme donk poukisa yo pa tou mete l anba kòd. Yo te menm kwaze ansanm avè l nan ayewopò Tousen Louvèti, bloke l pou l pa vwayaje. Poukisa yo pa tou mete l anba kòd? Poukisa se kounye a yo ap mande mete misye anba kòd? Medam, matmwazèl e mesye, m vle w konprann sa k ap pase la aktyèlman. Poukisa tout tan sa pase se kounye a yo ap mande mete l anba kòd tandiske l te la? Sa vle di nou potko konnen, nou potko fin fè analiz? Ala traka pou lave kay tè. E lè ou di Bertho Dorcé, frères et sœurs bien-aimés, ou di Dimitri Vorbe! A e si w foure men nan pòch goch li, w ap wè l. Kenbe Dimitri, foure men nan pòch goch li, se Bertho Dorcé w ap rale. Raple w dosye Sogener, se avoka Sogener. M vle w konprann. E, misye ki te vin tonbe nan tèt ministè lajistis, se pou l te vin fè yon travay spesyal pou patwon l, Dimitri Vorbe. Li pa lòt. E Dimitri Vorbe, alepòk Jovenel Moïse ta pral mouri, l te di w ret fokis Magua mi. Sa vle di Magua pral tonbe. Jounen jodi a Magua kòmanse santi anba nen yo. Raple w Don Kato ki ta do tchèk de boum di i e, li te fè foto ansanm avèk pastè Christian Emmanuel Sanon, yo te konnen sa k t ap prepare a, yo konn kòman yo t ap gangsterize peyi a. E sa ki tris nan listwa, ou pral genyen Pè Gijan, avoka legliz episkopal ki pral di w s on moun k ap itilize franchiz Y ap sal imaji legliz. Don Kato ki te vide kaka nan palman an. Ebyen, se li menm ki te fè twit nan jou pase yo pou te di, nan 30 dènye ane yo, se nèg sa ki te vide poupou nan palman, se meyè senatè peyi Dayiti genyen. Eske w konprann travay la pèp ayisyen? Donk, m kapab di, Wodòlf Jan mete koze deyò. Paske rapidman ou wè tout dosye ap monte. Rapidman FBI debake, poze mèsenè kesyon e raple yo Premye Minis lan te deklare nan cnn mèsenè yo inosan. Zo a koke nan gòj yo pèp Ayisyen. Fò tande sa. J'ai pas de force? M genlè fè feblès. Attends. Ooh vwa Marlene. Ooh. Dlo a koule, dlo a chanje, li fè dlo tounen divan. M pa vle sou, m pa vle fò. Frè m ak sè m k ap koute m, sa ki enpòtan pou konprann, ou kapab raple ou nan jou pase yo, Jij Morin mete entèdiksyon depa dèyè yon pakèt moun, pami yo aktyèl direktè Dwàn nan ki se Julcène Edouard. Pa bliye, kagezon zam sa te sezi. pandan misye monte antanke direktè kagezon zam legliz episkopal e kiyès ankò ki avoka legliz episkopal ou gen mèt Samuel madistin mèt Samuel madistin ou pa tande ou konnen moun òganizasyon dwa moun sa yo gon jan yo fè presyon sou lajistis byen ke nou konnen nan peyi a pa gen nèg ki dwat non nou konnen lajistis la e bay vòlè ki regle ladan. Donk kote w tande ti konpè sa te fè kout filen legliz episkopal, skandal, trafik zam ak bal, li se finansè ebyen Vitelòm ansanm avèk baz Izo, humm monchè fòk DG sa pèdi dyòb li. Nou pa di DG asesin, paske n konnen tout se 31 men m tenyen. Men gen de aksyon yon nonm fin poze, li mande pou w bat bravo. Èske w konprann pèp ayisyen? Donk, m ap fè ou konprann trè byen, Rodolphe Jacky deklare l koupab nan touye Jovenel Moïse, pral gen dyare nan larepiblik. E nan jou k ap vini yo la, frè e sè byeneme, ou gen pou wè kouri asasen. Gen nèg ki patisipe nan touye prezidan an le ou la fason yo gen pou yo kanpe yo di mòn pil boro tonbe sou mwen yo gen pou di pika sèl tonbe sou mwen yo gen pou yo al kouche kafou rita pou dlo kap soti petyonvil ak tout fatra pase pran yo al tonbe lasalin Ebyen frères et sœurs bien aimé wap sezi wè lè sa dlo ap fè yon lòt chimen li pap pran yo ap kite yo la e lè sa dlo a pral di yo mwen menm m gen chatiman pam wi ti gason regle koze w regle koze w donk FBI debake rapidman dosye legliz episkopal dosye bal port de paix tout gen lyen ansanm avèk ekip asasen ki touye prezidan an. kesyone premye minis Ariel Henry debake kay prezidan Jovenel Moise pèp ayisyen ret fokis paske pa tro lontan gon machwè won ki kapab chavire. Frèm ak sèm kap koutem byenvini nan ensolit nou pou jounen jodia mal nou non smaten an m resi kwaze ansanm avèk sa yo rele jiskaske lamò nou separe epi andedan legliz la mwen tou kwaze ansanm avèk lanmò erezman gen sè sò sè sò ki toujou ap priye li gen don ou konprann poul detekte lè movèz espri lè yo debake nan legliz la nan maryay ki vini pou kraze maryay moun yo pase lè pastè a di jiskaske lamò nou separe lamò konn tou nan legliz la. Ebyen sè sò ta pral pase demon an on tabak bò dèyèl poul dil aranje w humm maryaj la paka ap kraze depi anndan legliz la mèsi sè byen eme annou swiv ansanm. Ou kapab wè jan moun yo ap pran plezi yo, ann retounen. Epi wap wè yon jenn fanm ki lonje dèyèl, gade dèyè jenn fanm nan, gade direksyon mesye marye a. Epi sè Sò li menm pral met prensip, sa se lamò! Jiskaske lamò nou sepa epi men lamò! Eeeeeh! Ann re, ann regade. Ooii! Kote w prale wap lonje moun dò konsa epi frè a gentan dezoryante! Rii, rii, jèn fanm danse byen. Sispann detire dèyè w. Dsèso gentan jwenn demon an andedan legliz la, li frape li dil tonbe djab ou pap vin kraze maryaj moun yo la, sè a gen lontan lap soufri selibatè. Medam, matmwazèl e mesye jounen jodia se vandredi sen, lè konsa Jezi te gentan sou kwa a, li tap bay san, li tap di papa m remèt lavim nan men w, nan moman sa a Huh Jezi te gentan desann kwa wi Jezi te gentan desann kwa Jezi wi Jezi te gentan desann kwa se te non Jezi gentan desann kwa mon de Jezi te gentan desann kwa lontan monchè wi pase yo fin pran Jezi nan jaden Jetsemane nan vandredi yo pase devan Pilat Pilat lave men li di mwen menm m pap fre bouch mwen nan koze konsa apresa foul la pral kriye. Krisifye Jezi, libere Barabas. E nan epòk sa a, frè e sè, konn toujou gen sentsèn legliz, m sonje frè a k konn ap chante. Nèg yo rele, Krisifye Jezikri, lage Barabas. E sa Jwif yo t ap di. Ebyen, medam, matmwazèl e mesye, nan lè sa a, Jezi te gentan desann kwa a, wi. Paske, lè yo fin kloure Jezi nan vandredi, Lè pou yo wè si Jezi mouri, gon sòlda women, je i pat tèlman fin twò bon, li te gon je bòy. Li pike bò kòt Jezi. Epi san ki soti nan Jezi, alelouya gen Bondye! Ayy pèp ayisyen San desan li tonbe nan vizaj solda zye sa li pat wè li re wè ladan atò mwen menm ki pi kon nèg anlè epi sanl tonbe sou mwen mpat wè mwen menm mande padon otomatik. San Jezu mon syèl è voale. Alelouya vwa pa bon men nap chante pou la glwa de Dye. San lui tou pou mwa sanble dur. San Jezu tou prè sa bonte. Alelouya gen Bondye. Ebyen, moun ki te pwòch li pral mande ansanm avèk sòlda yo, Silvouplè, èske nou ka pran kò a pou n ale antere? Yo t ap fè rapid, paske saba t apral rive. Nan dimanch maten byen bonè, Mari Magdala, ebyen, kòm etan done nan vandredi, saba te gen tan pral rive, yo pa t gen tan pou mete pafen sou Kris, ti bokal pafen yo nan men yo, epi, sa w tande a? Lè yo rive devan tonm nan, Kòm etan done, sòlda women yo te di nonm nan ka resisite, yo te mete sòlda kanpe devan tonm nan. Yo pa jwenn sòlda yo. Wòch ki te bare kote Jezi te antere a, wòch la woule. Lè yo rantre, andedan an, yo pa jwenn Jezi. Etwal ki te dwoule Jezi a yo jwenn. Medam yo kouri al kot disip yo di Jezi resisite. A! Bon! E dimanch si Dye ve m a ba nou zen an pi byen. Se tè a Gòlgota il y a pli de mil an, un homme fut sacrifié Epa nèg ki te gen misyon pou sove sè peyi lèl rive nan syèl lap di Bondye l pat gen chans nan ok. Didim didim dindin dindin dindindin dindin dindin dindin nnnnnnnnm Wanick Pierre Son pi sèl pataj pèp ayisyen Des responsabilités ann ale Humm humm humm On s'avance on s'avance ooh Hervé Fou kan a peyi a Nou pataj frères et sœurs bien-aimés Peyi ap byen mache Ann ale Ah Youri Latortue Nèg ona eehh E konsa peyi a pataje avèk les sénateurs les députés Humm humm humm Pataj des responsabilités Mph cholzer chancy fer on ui pataj senatè nou yo Mph dododotototototototoo ons ooh garry bodo nèg bèl zye oh my god sèl lunèt pèp ayisyen Mph bmph. Ou wèm bwè, ou wèm bwè pou kòm, m bwè pou kòm depite. Anh m konnen depi yap bravo ou ka vann, ou pa mal pou vann, ou sispèk nan vann. E pa mwen k di sa non, les Etats Unis ak Canada, pa mete m nan zen. Humm. Eh Rony Celestin, BM pa dmazout non, sè pataj responsabilite, sè rien ok. Anh anh anh anh, on s'avance, on s'avance. Ahh se konpè edikasyon. Frè se sè byen eme vwala lè dirijan yo di w pataj dè responsabilite wi se konsa responsabilite a patajee dan se peyi. Byen vini nan Ayiti peyi spesyal bon yo toujou di nan vandredi sen se ti pwason kwit pwason vwazin nan wi mezanmi humm vwazin apa pwason an pa filangee. Rete rete rete pa non pa songe la tout kalvraz rete jan fè ap mache konsa a pwason dlo sa yon pwason dlo sale k vin nan dlo dous mezanmi ou genlè pa wè jan pwason ap naje eh sa sanble a pwason kay gangan lè wal pran pren manman penba. Konsa pou gaspiye yon bras non vwazin. Ki koulè sos la? Li sanble yon beny. A! Pwason an manke rele. Pwason ap kouri ap. Gad jan bouch pwason an ret konsa. Pas pou ti bannann nan. M ka konprann. Men sa w gen w ap brase bannann nan konsa. Eee! A vwa, a vwa. Men li fout. Pwason o raran sa? Eh! Non, m ap wè dimanch pak. Non, nou pap manje m non. M ap wè dimanch pak. Se pou m wè la rezireksyon di Kris. Ba e fò m chante. An tou ka frè ze sè byen eme. Jan m toujou renmen di l Ayiti diktatur la pèl dè zanti Ayiti demokrasi la repiblik dè koken sèl vòlè yo k ap rete ki vivra vèra ki moura kakara. N ap fè plas a Vwadlamerik pou rès enfòmasyon nasyonal ak entènasyonal yo. Randevou kase nan yon ti tan ki pa twò long. Jodi a se Vandredi Sen e youn nan kote ke ki make jounen sa a se nan Vatikan ki an Itali kote Pap Franswa li menm li te prezan menm lè dapre sa jounalis konfrè nou Sè François Michel di nou li pap patisipe nan pwosesyon ki abitye dewoule pwosesyon tradisyonèl ki abitye dewoule nan Koloseyò a Nan vil Wòm ann Itali, Serge François Michel. Vatikan fè konnen Pap Franswa, ki lòt jou la te entène lopital pou bwonchit, pa pwal dirije Chemen Kwa Vandredi Sen an akoz gwo fredi nan vil Wòm. Vatikan di, olye Pap Franswa mache nan tèt pwosesyon ak chandèl la nan Kolize a nan fen jounen an, li pwal asiste pwosesyon an etan sou balkon otèl kote li abite a nan Vatikan. Men, li ap nan selebrasyon La Pasyon an Nan Bazilik Sen Pyè, e la li pwal devwale kwa a nan Kolize a pou pwosesyon ak chandèl la. Jedi Sen, li t'ale nan prizon Casal del Marmo, yon prizon pou jèn nan katye tou pre vil Ròm, kote l' te lave epi bo pye 12 prizonye, yon jès ki fè sonje imilite Jezi pou apòt li yo nan nwit anvan lanmò li. Se menm kote sa, Yon ti tan apre eleksyon li an 2013, Pap Franswa te kòmanse òganize aktivite tradisyonèl nan prizon, kay moun aje ak bò kote moun ki san kay, olye l te fè yo pou pè nan katedral Wòm nan, jan lòt Pap yo te konn fè. Li se tou premye Pap ki antre. Fanm ak moun ki pa katolik nan sèvis lave pye a. Yon prizonye nan sèvis Jedi Sen an se te yon mizilman ki soti nan peyi Senegal. De nan prizonye yo se te fanm. Serge François Michel, voa Kreyòl. Menm evènman sa tou te make tou nan peyi Dayiti, donk kretyen yo oubyen ankò katolik yo nan peyi Dayiti te make jounen sa tou, Matiado Vilmé. Chemen Lakwa sila a te reyini plizyè milye fidèl legliz katolik ki t ap chante, priye pou Ayiti ki ap fè fas ak yon fenomèn ensekirite san parèy. Mande Bondye pou Bondye ban n fòs kouraj pou kindnapin nan sispann, pou lavi chè a fini pou nou, pou timoun yo kab al lekòl, pou peyi a yon lòt jan. Kèk nan fidèl yo ki te dakò pale ak nou mande pou legliz la leve kanpe kont ensekirite ak lavi chè sa a k ap taye banda nan sosyete a. Jèv ofrann lapriyè Lapriyè se kle l ye. Men Jezi di lapriyè pa kont sa nou korije. Kote tèt legliz pwotestan yo? Kote monseyè? Kote le pap? Legliz katolik? Kote tèt legliz temwen Jewova? Lòt legliz yo? Kote pastè yo ki t ap mache a, ki t ap fè manifestasyon an? Kote yo? Yo kidnape ni pè, ni monseyè, ni pastè, ni ougan, yo kidnapè nou tout mezanmi. Men si yo kidnapè nou pa ka chita sèlman nap priye priye sèlman. Men m pa di nou pou n koute menm jan lidè yo fè a, al pran lari, mennen yo Petyonvil, yo pran gaz, yo pran yo pran ba yo pran bal, tout kalite bagay. Men sèlman mezanmi tèt legliz yo mezanmi ann fon jan non. Mobilize nou! Yon sitwayen ki tap asiste Chemen Lakwa a di anyen pa posib avèk legliz katolik yo. Ak yon pè ki la, ki pou met lanmou, lapè, ki pou chanje yon peyi. Kijan pè a fè pran kòb poul pran kòb pèp la, pèp ma, poul pran kòb malerèz malere yo ap peye la dimann nan yon legliz poul al achte kann tre lè zam. Eskandal ki eklate nan legliz episkopal peyi a pa rete san konsekans sou legliz apostolik womèn yo. Pè Frandy Petit-Homme, kire pawas Notredam Imakile Konsepsyon ap esplike. Pwoblèm ki poze a se ke gen anpil nan popilasyon an ki pa fin enfòme, edike an se ki a trè a legliz yo. Gen legliz episkopal, gen legliz katolik apostolik womèn. Donk legliz katolik apostolik womèn pa genyen anyen pou l wè nan skandal ki rive nan legliz episkopal la. Donk avèk tout respè ke nou genyen pou tout pè ki respekte tèt yo, tout moun nan Leksiskopal k ap fè sa yo gen pou yo fè a. Tèt ansanm pou n mache ak Jezi, se te tèm Chemen Lakwa 2023 a ki te dewoule nan Pòtoprens. Depi Pòtoprens, mwen se Masiado Vilmé pou voa Kreyòl. Mèsi Masiado Vilmé. N ap retounen Ozetazini kote n pral pale de politik. Ebyen, palman eta Tennessee a ke repibliken yo kontwole, ebyen yo menm yo vote pou yo mete deyò 2 depite demokrat sou yon total 3 ke yo tap sanksyone. Sandra Lemaire. Palman Eta Tennessee ekspilse 2 depite demokrat jedi, yon semèn apre yo te patisipe nan yon manifestasyon nan Capitol Eta a. Se sipè majorite Repibiken palman an ki vote pou ekspilse Justin Jones ak Justin Pearson, 2 jèn lejislatè nwa nan yon mezi ekstraòdinè pou disipline yon zak pwotestasyon, alòske yo te gen metòd mwens sevè aladispozisyon yo. Depite Justin Jones te pale ak laprès apre vòt la. Li di se yon bagay outraje pou premye reyaksyon palman an se ekspilse mwen olye yo adopte lwa ki fè sans. pou kontwole zam ki se sa nap mande. Kominote nou an dèy, Nashville an dèy, men men repons yo pou moun sa yo. Kokus nwa palmantè Tennessee yo te kritike Repibiken yo tou. Sam McKenzie se direktè kokus nwa palmantè Tennessee yo. Li di pou mwen se yon bagay orib ke Repibiken Tennessee yo fè la a. Yo mal pou wont. E le fèt ke yo te kontinye fè sa pandan le mond ap swiv montre ke Pati Repibiken an plonje desann nan nivo pi ba nou janm konstate. Depite Demokrat Gloria Johnson, yon blanch, manke ekspilse tou. Manifestasyon anti-zam te dewoule 4 jou apre yon fiziyad nan yon lekòl nan Nashville kote 6 moun te mouri, pami yo yon timoun 9 an. Pòtpawòl La Mezon Blanch la kritike desizyon palman Tennessee a. As I was walking out here today we saw news that Republican legislators in Tennessee were preparing to vote on the expulsion of three Democratic officials. Karine Jean Pierre di nan moman nou tap vin pale ak laprès la jodi a nou te wè nouvèl ki di palmantè repibliken Tennessee yo ap pare pou ekspilse 3 depite demokrat ki te pote kole ak timoun ak fanmi ki tap manifeste pasifikman an favè kontwòl zam. Lefèt ke yon vòt konsa dewoule chokan, li pa demokratik e se yon bagay nou poko janm konstate. Toupatou nan Tennessee ak Ozetazini Timoun yo ap peye po kase a pou zak palmantè repibiken yo ki kontinye derefize pase a laksyon pou adopte lwa pi sevè pou kontwole zam. Jean-Pierre di Prezidan Joe Biden gen entansyon kontinye lanse apèl bay Kongrè a pou l pase a laksyon sou kesyon sa a. Palman Tennessee a vote 72 pou ak 25 kont pou ekspilse depite yo. Nenpòt ki palmantè yo ekspilse elijib pou reprann syèj yo. Yo elijib tou pou postile pou yon syèj nan eleksyon espesyal dapre konstitisyon Tennessee a. Konstitisyon an di palman an pa kapab ekspilse yon palmantè de fwa pou menm ofans la. Ekspilsyon an soulve kòlè piblik la nan nivo nasyonal epi klere limyè sou tantativ sipè majorite repibliken an pou l silanse opozan li yo. Sandra Lemaire pou voa Kreyòl, Washington. Aktyalite sou plan entènasyonal, Anketè Sèvis Sekirite Federal Larisi yo akize ofisyèlman jodi vandredi a jounalis ameriken Evan Gershkovich pou espyonaj. Responsab yo nan Wall Street Journal, kote jounal sa ap travay, yo pase akizasyon sa a anba pye e yo di li senpleman t ap travay an Risi kòm jounalis sou teritwa ris la. Otorite ris yo te mete jounalis la, jounalis Evan Gershkovich, an detansyon depi 30 mas pase a, jou ke yo te arete l la e yo te mete l an detansyon nan vil Yekaterinburg, Otorite yo te louvri yon ankèt sou li le 31 mas e jodi a yo akize l ofisyèlman pou espyonaj e jiska prezan otorite yo ofisyèlman poko reyaji sou desizyon an. Yè jedi 6 avril la, yon ansyen avoka Depatman Jistis Ameriken an, George Higginbotham, temwaye nan odyans Etazini ap fè Kont Pras Michel la. Pras Michel se yon sitwayen ameriken dorijin ayisyèn. Li se dènye moun ki temwaye pou gouvènman ameriken an, Jeanty Augustin. Menm si nou nan Semèn Sent, men pwosè Etazini kont Pras Michel la pa senp. Yè jedi a, Nan yon tribinal nan Washington, DC, yon ansyen avoka Depatman Jistis ameriken an te temwanye nan odyans sa a. George Higginbotham, yon ansyen avoka Depatman Jistis ameriken te di jiri a li te konn travay ansanm sou non atis hip-hop Price Michel nan kad yon kanpay ilegal enfliyans etranje pou konvenk administrasyon Trump la retounen yon rezidan chinwa nan peyi l. Ansyen avoka Depatman Jistis ameriken an te temwanye li te fè lajan an kachèt pandan l t ap travay nan Depatman Jistis la nan ofri konsèy legal ak Michelle, ki se zanmi l depi lontan. Travay li se te rann kèk nan kontra Michelle te fè ak Low, yon biznisman, pwokirè yo di, ki te detounen anpil milya dola nan yon lajan souvren richès Malezi, 1MDB. Ansyen avoka Depatman Jistis Ameriken an se dènye temwen ki temwanye nan pwosè kriminèl kont Michel la. Higginbotham te di li te santi l jennen lè Michel te mande l pou l pase yon mesaj bay anbasad chinwa a nan lane 2017 ke administrasyon Trump lan t ap travay sou demand yo te fè pou voye tounen Guiyo Wengui men li te fè sa kanmenm. Li di jiri a li kite amitye li ak Michel twouble jijman li. Li te dijiri a, li te konn panse, sa te kapab mete li nan anpil pwoblèm, e li ajoute, aksyon li yo te trennen l dirèkteman nan fè travay ki pa t nan liy ofisyèl yo. Higginbotham ki te di li koupab nan lane 2018 pou wòl li nan kanpay enfliyans etranje a, te temwanye ke envestigatè Depatman Lajistis yo te vin konnen reyinyon li te konn fè epi yo te poze l kestyon. Kèk mwa apre, li te dakò pou l pran avyon pou Hong Kong. pou yon reyinyon suivi ak Low apre Michel te asire l li pa p janm gen pou enkyete sou Depatman Jistis ankò. Higginbotham te ajoute malerezman sa pa t ka fèt depi konduit Higginbotham yo te mete aksan sou echèk li nan ansiklopedi etik Depatman Defans lan. Voa ap toujou sou plas pou pote enfòmasyon an ba ou lakay ou. Non pa m se Jeanty Augustin Junior, Washington, pou voa Kreyòl. Se yon dosye ke Jeanty Augustin ap kontinye swiv pou nou e n ap di w Pop Pras Michel se yon ansyen chantè ou ansyen mizisyen gwoup The Fugees ke Wyclef Jean t ap dirije. Aktyalite a toujou, nou prale nan peyi Dayiti, ansyen prezidan chanm depite ayisyen an Gary Bodeau reyaji apre sanksyon Etazini enpoze kont li pou koripsyon. Ansyen palmantè a pibliye yon videyo pou l di li pral defann tèt li kont akizasyon Etazini enpoze sou do l. Ansyen prezidan Chanm Depite a, Gary Bodeau, anonse ke l pral sèvi ak tout pwosedi legal ki disponib pou l lave non li nan dosye sanksyon ke gouvènman ameriken an pran kont li. N ap raple ke mèkredi 5 avril pase a, Depatman Trezò ansanm avèk Biwo Kontwol Byen Moun Aletranje, OFAC, te sanksyone ansyen prezidan Chanm Depite ayisyen an, Gary Bodeau, nan dekrè egzekitif 138 18 la pou gwo patisipasyon li nan koripsyon ann Ayiti. Sou-Sekretè Deta o Trezò pou Teworis ak Entelijans Finansye, Brian Nelson, te fè deklarasyon pou l di, e m ap site, Ofisyèl kowonpi yo tankou Gary Bodeau te kreye yon anviwònman ki pèmèt gang ame ilegal yo ansanm ak sipòtè yo fè vyolans sou pèp ayisyen an. Li rapousuiv pou l di. Ansanm ak patnè nou yo ki gen ladan n Kanada, nou pran angajman pou n fè tout moun k ap afebli entegrite gouvènman ayisyen an e destabilize peyi a pran responsablite yo. Fen de sitasyon. Yè jedi 6 avril la, nan yon videyo k ap sikile sou rezo yo ke Gary Bodeau verifye pou voa Kreyòl, ansyen palemantè a anonse ke l pral sèvi ak tout mekanis legal ki disponib Ozetazini pou l defann tèt li. La lwa su lè sanksyon o Zetazini bay de pwosedi m antann itilize yo nan serenite, nan tout diskresyon sa mande. Gary Bodeau mete aksan nan videyo sa sou sanksyon yo ki pa fè de li yon kriminèl, ni yon fijitif, yon moun ki sove, oswa yon delenkan. Li di li espere ke gouvènman ayisyen an pa pral pèsekite l politikman. Sepandan, li asire ke l pare pou l parèt nan tribinal si sa nesesè. Jodi a, Sa k enpòtan nan peyi a, se pa Gary Bodeau ki te prezidan chanm depite e ki gen pwoblèm a de gouvènman etranje. Nan Dekrè Egzekitif 138 18 la sou sanksyon yo, Biwo Kontwol Byen Etranje, OFAC, ansanm ak Depatman Trezò ameriken an te rapòte ke Gary Bodeau te bay prèske 7 milyon dola pou yon vòt nan Chanm Bas la an 2018. Apre sa, Depatman Deta ameriken an ki te dirije pa Antony Blinken te anonse restriksyon sou viza ak sanksyon finansyè kont ansyen depite a. Peyi Kanada te deja pran aksyon menm jan kont li an novanm 2022. Biwo OFAC la deziyen Gary Bodeau kòm yon moun ki responsab oswa ki konplis nan koripsyon ki gen ladann detounman byen leta, ekspwopriyasyon byen prive pou benefis pèsonèl, koripsyon ki gen rapò ak kontra gouvènman an oswa ekstraksyon resous natirèl yo. An rezilta, sanksyon sa yo ki pran kont ansyen depite a mete sele, bloke lajan li gen nan bank, tout pwopriyete li ta genyen Ozetazini oswa ki nan posesyon oswa sou kontwol lòt moun, bloke, epi yo dwe rapote yo bay biwo OFAC la. Anplis de sa, enstitisyon finansye ak lòt moun ki angaje nan sèten tranzaksyon oswa aktivite avèk Gary Bodeau, yo menm tou yo ka ekspoze tèt yo a sanksyon. Sanksyon sa vini apre ke biwo OFAC la te deziyen 2 lòt politisyen ayisyen, Rony Celestin ak Richard Fourcand paske yo te abize pouvwa yo pou yo mennen aktivite trafik dwòg nan rejyon an e Biwo Trezò Ameriken an fè konnen ke l ap kontinye pran aksyon kont tout moun ki responsab enstabilite an Ayiti. Pou voa Kreyòl, Valerio Saint Louis depi New York. Mèsi Valerio Saint Louis. N ap rapouswiv avèk aktyalite a nan peyi Dayiti. Jodi a se 7 avril, se egzatteman jou ki make jou 220 tyèm anivèsè lanmò Toussaint Louverture nan Fort de Joux, an Frans. Nou pral gen nouvèl sa a, kote Premye Minis ayisyen an, Ariel Henry, te depoze yon jèb de flè nan okazyon an, Yves Manuel. Nan okazyon 220 lane lanmò Toussaint Louverture, yon kout seremoni dewoule nan Mize Pantewon Nasyonal nan Mupanah sou Channmas. Se te okazyon pou Premye Minis ayisyen an, ki te akonpanye notamman de sèten manb de kabinè ministeryèl lan, depoze yon jèb flè nan pye estati Toussaint Louverture nan Channmas pou salye memwa ewo Lagè de Lendepandans lan. Anplis manb gouvènman an, reprezantan kò diplomatik lan, manb O Eta Majò Lame a ak Polis Nasyonal Dayiti an, san konte O Dinitè te asiste a seremoni an. Pandan l t ap pran lapawòl nan Mize Pantewon Nasyonal, chèf gouvènman an salye vizyon prekisè endepandans lan. Li enpòtan pou n konprann travay Tousen Louvèti epi enspirin nou de li. Tousen te yon ewo. Paske l te gen kouraj, detèminasyon, anpil enèji pou l defann ak entelijans tout sa l te kwè. Toussaint Louverture te travay pou libere pèp ayisyen an. Si n vle onore memwa li, se tras li pou nou swiv, selon Premye Minis Ariel Henry. Si nou vle onore memwa Toussaint Louverture, nou pran, nou dwe pran responsablite nou epi. Travay pou peyi nou an rann nou fyè. Nou bezwen kouraj ak enèji, men nou bezwen konsyans ak entelijans tou. Tousen Louvèti pa t janm aksepte tounen jwèt pyès moun. Tousen Louvèti te travay pou l atenn objektif li ki se kanpe bò kote yon pèp ini, k ap travay pou libète l ak byennèt li. Chèf gouvènman an yon lòt kote mande lajenès ak elèv Lise Tousen yo ki te prezan nan sikonstans lan pou enspire yo de Toussaint Louverture, ewo nasyonal sa a ki te gen volonte pou rasanble tout mond lan. Lokatè Primati an te gen yon mesaj klè nan sikonstans lan li te adrese. N ap raple jeneral François Domingue Toussaint Louverture te mouri 7 avril nan yon kacho nan Fort de Joux, an Frans. Mwen se Yves Manuel depi Pòtoprens pou voa Kreyòl. Mèsi Emmanuel. Toujou lòt pwen k ap domine aktyalite a, nou pral nan dezyèm vil peyi a, n ap pale de vil Kap Ayisyen kote gouvènman lokal la ebyen yo menm yo mete sou pye tou plizyè aktivite pou make oubyen pou komemore lanmò Toussaint Louverture. Nou pral jwenn kont jounalis Gérard Maxineau. Otorite yo nan vil Okap depoze vandredi 7 avril 2023 a yon jèb flè anba pye stati Tousen Louvèti ki sou plas Breda nan dezyèm seksyon kominal Odikap nan okazyon komemorasyon 220 tyèm anivèsè lanmò ewo endepandans sa a. Majistra annapre vil Okap lan Patrick Almonor Raple ke Tousen Louvèti te batay pou tout Ayisyen kapab soti nan lesklavaj. Jeneralman, yo te fokis sou plizyè lòt lidè, men Tousen kòm nèg Okap, e se vre ke nou moun Okap oubyen moun nan Nò adapte, adòpte Kristòf, jeneralman moun yo di yo se fis de Kristòf, paske nou konnen Kristòf gen anpil eritaj, gen anpil bagay ke l kite pou nou, e moun yo toujou gen tandans bliye Tousen ki se senbòl de la libète. Se yonn nan moun ki se atizan de l'abolisyon de l'esclavage e jodi a nou panse ke sa yon fyète kòm moun Okap, kòm Ayisyen pou nou prezan, pou nou te vin onore l nan fason ke sa merite. Plizyè aktivite dewoule pou make dat sila. Komemorasyon an te kòmanse depi lavèy avèk aktivite kiltirèl sou sit lan, de mèm ke konferans deba nan Kolèj Bel Anjlo. Aktivite yo ap rapousib jodi vandredi 7 avril lan ak pwojeksyon fim sou Tousen Louvèti, defile fanfa pou n site sa yo sèlman. Ministè Touris, Lameri Okap, OGDNH ak Kolèj Bèl Anjlo se pami kèk enstitisyon lavil lan ki te pran desizyon salye memwa. Ewo endepandans sila, Gérard Maxineau Cap-Haïtien pou Lafwadlamerik. N ap kite vil Kap-Ayisyen, nou pral nan kapital la, Pòtoprens, kote Ofis Pwoteksyon Sitwayen, OPC, ap miltipliye kontak nan kad demach pou l kowòdone yon somè deta sou ensekirite ann Ayiti, repòtaj Renan Toussaint. Pwotektè Ofis Pwoteksyon Sitwayen an, Si n kapab di, la prensipal revandikasyon pèp ayisyen, si w ta mennen yon ankèt ou menm antanke jounalis, w ap wè ke an priyorite, se lasekirite. Mèt Renan Hédouville fè konnen prensipal atant popilasyon an, se kesyon sekirite an. Li kwè fòk gen jefò ki deplwaye pou jwenn yon solisyon ak pwoblèm ensekirite ak kidnaping nan an Ayiti. Si pa gen sekirite, ebyen tou lè zotre dwa p ap kapab egzèse. Pandansetan, lidè pati politik Lòd Demokratik lan, ansyen senatè Jean Renel Senatus, di pati l ap dirije an ap kontribye a yon otè 5 milyon goud pou ede fòs lòd yo achte ekipman ak materyèl nesesè nan kad lit kont gang ame yo an Ayiti. Renan Toussaint pou voa Kreyòl, Pòtoprens. Nou prale nan Sao Paulo, Brezil, nan Amerik di Sid la, kote jounalis Chelsea Jean Baptiste ap pale nou de gouvènman brezilyen an ki mete sou pye yon pwogram viza pou reyinifikasyon familyal. Chesly. Prè dekrè gouvènman Brezil pibliye nan dat 31 mas la pou fasilite pwosesis viza pou ayisyen yo kapab antre Brezil pi fasil. Òdonans entèministeryèl sa prevwa pou bay viza tanporè ak pèmi rezidans pou rezon imanitè pou sitwayen ayisyen ki afekte pa sitiyasyon enstabilite enstitisyonèl peyi Dayiti ap fè fas ak anpil lòt rezon ankò. Avèk Ouyè, li trè difisil pou ke fanmi yo rantre, vin jwenn fanmi yo ki nan Brezil. Men, jan ke peyi a ye, ou konnen nou tout ap lite, yon frè m, yon nyès mwen pou ki ta vin isi. Men w konnen jan ke bagay la ye, li trè difisil, trè difisil pou moun jwenn randevou anbasad la. Anbasad la sitou nan Oriyèl paske jan stil pa Oriyèl nan ye a son bagay deblozay ki trè trè trè trè trè deblozay ou pa ka jwenn fason pou jwenn randevou pou moun ta pran randevou pou viza. N ap fè konnen, dispozisyon òdonans entèministeryèl sa valid jiska 31 mas 2024 e otorite yo pa ekskli posibilite ou lòt mezi ki kapab rekonèt pa eta brezilyen an nan demach sa. Jesle Jean Baptiste, voa Kreyol, São Paulo, Brezil. Mèsi Chesly Jean Baptiste, ou menm ki fèk branche la nap di w wap swiv oubyen wap gande oubyen wap tande Lavwa Dlamerik kap emèt depi kapital federal amerikèn nan Washington DC. Nou remèsye tout sipòtè nou yo, tout zanmi nou yo ki atravè lemond ap gade pwogram sa e jodi a se vandredi, se vandredi sen se jou ke kretyen yo make pou komemore E nan sa yo kwè ke se te jou ke Jezikri te mouri e sou lakwa pou te sove limanite. Mwen di w mèsi paske w t ap suiv avèk atansyon. Mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale, m ap kite ou nan bra Papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjou, bonswa tout moun non pa m se Fouco e n ap kwaze nan lòt videyo. Au revoir.